Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon jodi a se jedi 16 fevriye 2023 anpil koze atè a la dabò n ap debake nan mirbalè nan mirbalè nan yon zòn ki rele boye genyen yon operasyon la polis fè nan zòn si la se yèswa kote ke ta genyen 3 jenn gason ki pèdi lavi yo. Genyen yon gwo pwen entèwogasyon yo kapab mete nan kad dosye sila. Paske depi apre nou ta kapab di operasyon Tònad 1 an, genyen anpil jenn gason k ap tonbe. Lapolis ap arete anpil moun. Konsa tou, lapolis ap desann anpil jenn gason. Premye eleman enfòmasyon fè kwè ke moun sa yo se 2 moun ki ta vin. kache oubyen de moun ki de konivans avèk nèg ki vin kache nan zòn nan. Puiske gen antèn ki bay enfòmasyon sila a, lapolis li menm li fè yon desant dè lye epi sa w tande a l rive bang bang bang li touye anviwon 3 jenn gason. Men gen lòt eleman enfòmasyon ki vin jwenn mwen paske a dè jan ki m'ont appelé pour me dire écoutez RL Nèg sa yo gen se inosan ladan yo. Par le simple fait ke nèg yo te nan yon zòn, nan yon move lè, ebyen lapolis t ap chache move grenn, ebyen genyen nan yo ki pase tou. Antouka fò m di nou ke enfòmasyon sa a, dosye sa a, se yon dosye n ap chache ankete sou li pou kapab genyen plis detay paske nou menm nou on ti jan flou. Men lapolis. Daprè anpil moun fè yon bon travay. E pou yon lòt gwoup kòmanse genyen ti plenyen paske ebyen moun sa yo se pa move grenn. Bagay la rèd o nivo de Tomasen paske se krim k ap fèt maten, midi e swa. Yon avoka pwòch direktè jeneral ULCC a asasine pa bal. Endividi ame asasine pa bal nan aprè midi mèkredi 15 fevriye 2023 a, Mèt Yvon Pyram, manm kabinè Expertus Firm, Avoka, krim sa komèt nan Tomasen 30, komin Petyonvil. Òm de lwa a, li pran yon bal nan tèt pandan li te sou yon Jeep Wrangler koulè nwa. Genyen Sophia Calixte ki te akonpanye viktim nan ki resevwa plizyè pwojektil nan kad atak ame sila. Maître Yvon Pyram, se te yon pwòch tankou jan nou di w sa, direktè. jeneral ULCC a, Hans Jacques Ludwig Joseph, daprè yon sous enstitisyon sila. Depi w tande nèg yo frape anlè a la, konnen se Ti Makak. Ti Makak se yon nèg ki vin gang, m ta renmen nou konn istwa Ti Makak la. Ti Makak te nan FESA, Ti Makak te gen yon operasyon ki chase nèg Ti Makak yo. Men pandan ti makak deyò, ti makak ap mete estrateji atè pou kapab repran kontwòl sitiyasyon an. Ti makak vin fè yon retou timid nan fesa la. Li kòmanse repran fòs, ti makak fè yon sòt de karnaj kote ke nèg Toto yo te nan yon kay ap pran plezi, ebyen ti makak fon bote boure, anpil nèg tonbe. Depi lè sa a, ti makak repran konfyans. Ti makak ap kidnape, ti makak ap touye, ti makak ap fè tout bagay anlè a la. Men moun m ta kapab di k pase plis mizè anba men nèg ti makak se Toto. Bagay la pa bon pou Toto menm paske antre Toto e nèg ti makak yo, mamit la kontinye ap bouyi paske genyen konfli teryen. Ti makak li menm revandike ke Tè moun yo Toto pa gen dwa ap pran yo paske Toto ap pran anpil tè anlè a la li menm li vini pou l frennen yon deriv men nan frennen deriv la tou ebyen Ti Makak li menm l ap fè lòt egzaksyon tande byen sa m pral di nou an nou konn poukisa m di e Toto k ap pase mizè a li touye anpil nèg pou Toto. nan ane 2022 an, ebyen Ti Makak kidnape yon pwòch Toto. Tande byen wi! Lè l pran nèg sa a, ebyen gen anpil moun ki di ke se ta pitit Toto. Gon w kòb Ti Makak mande. Yo pa voye tout kòb la. Yo voye anpe nan lajan sila. Lè kòb sa a vini, Ti Makak pran kòb la e l kenbe moun ki te pote kòb la vini ankò. Epi se lè sa a Toto fè yon lòt jimnastik pou l voye yon rès kòb. Ti Makak antre nan lakou kay Toto. Mesye o! Dapre enfòmasyon ki rive jwenn mwen wi, se sa l bliye l pa fè. Transfòmatè Toto, Ti Makak eklate yo ak kout bal. Donk se pou m di nou ke Ti Makak la vin enpuisan. E jounen jodi a la, si gen gang ki grannèg, Ti Makak pami yo. Ti makak gen bon kob nan menl. E bon la map ba nou la wi. Ti makak gen bon kob. Donk ou imajine ou neg ki soti nan stad sa. A koz ke li kenbe zam. Li gen anpil bagay nan menl. Ebyen. Li pap fè bak. N ap kite dosye ti makak la, nou prale nan sa ki gen a wè avèk pwogram Biden nan. Pwogram nan kontinye ap byen mache. Ba wi, anpil Ayisyen ap kite peyi a paske se chak jou Ayisyen yo la y ap pran avyon pou kapab ale nan peyi Etazini. Men fò m di nou ke daprè yon twit ki soti pa bò kote. Youn nan konfrè nou yo, Jounal Lakay, yon lòt fwa ankò, 20 eta repibliken mande ak tribinal Texas pou li kanpe ak pwogram imanitè pawòl administrasyon Joe Biden nan. Daprè Fox News, repibliken yo di pwogram nan sipoze kanpe. jistan lajistis rive tranche sou dosye sila. Repibliken yo ret nan wòl yo, ti Ayisyen yo la, yo jwenn ti aktivite yo pou yo fè, pou y al degaje yo la. Epi nou menm, n ap bloke. Men fò m di nou ke bagay yo grav. Poukisa m di bagay yo grav? Paske nan peyi Dayiti, fòk ou gen 50 mil goud kounya pou fè yon paspò. E enfòmasyon ki rive jwenn nou tou fè kwè ke. Ayiti se peyi ki pi lan nan pwogram sila. Sa vle di si w pran lòt peyi yo, deja genyen dè milye de moun ki yo menm antre deja nan peyi Etazini. Men nou menm, n ap mache trennen paske jounen jodi a la pou w fè yon paspò se tèt chaje. Gen anpil polisye ki yo menm fè aplike pou yo pou kapab jwe pye yo la. Yo pral nan pwogram Biden. Sa vle di nou k ap chache Polisye nan lòt jou kap vini la yo nou paka jwenn yo paske anpil moun ap kite peyi a polisye yo di bagay la pa pi bon ke sa frèm nan yap jwe pye yo tou eske nou konprann sa vle di gon bagay m vle nou konprann de jou an jou nap pèdi tout resous ke nou genyen anpil moun kap kite peyi a la se de moun ki te kapab itil peyi a kòm peyi a o prim abò pa itil yo anyen yo oblije fèmen je yo Yo kite sa. Eske nou konprann? Paske peyi a pa vreman ofri yo anyen. Yon jenn gason kap viv kounye a ki deside rete nan peyi sa a, se paske li pa gen lòt opsyon. Pa gen okenn opsyon. Si te gen opsyon, li tap rete nan ti peyi sa a. Ban m ba nou yon lòt zen non mezanmi avan m ale. Gen 3 prezime bandi ki chape poul yo pandan yo te devan jij. nan pakè Pòtoprens. Skandal sa a rete jiske la sekrè pa bò kote otorite nan pakè Pòtoprens. 3 endividi arete pou kidnaping, asosyasyon malfetè epi detansyon ilegal zam afe. Yo menm, yo chape poul yo nan gadavi pakè Pòtoprens lan. byen avan odisyon yo se te nan dat mèkredi 15 fevriye 2023 a. Dorival John Wesley, Charles Hans ak Thomas Wendy James, yo menm moun sa yo laye dan lanati san yo pa gentan rive devan jij daprè responsab Fondasyon Je Klere an Marie Yolène Gilles, ki bay enfòmasyon sila. Twa endividi sila yo an kaval te fè pati yon gwoup kat endividi komisarya Pòtoprens te kondwi nan pakè a pou kapab tande yo sou dosye chèf akizasyon kòm kidnaping, detansyon ilegal, zam afe, asosyasyon malfetè ak asasinay. Si Mesye. Shifra Walkin pa pwofite li menm pa rapò ak baryè lib sila, katriyèm nan, se paske li te deja nan yon sal odisyon yo t ap tande li. Otorite nan pakè a te tann jiska setè mèkredi swa pou kapab mande komisarya Pòtoprens pou enfòme yo sou kesyon sila e envite li debarase katriyèm prevni an ki vin yon koli ankonbran. Pandan li denonse zak sila, FJKL mande yon ankèt pou kapab fè limyè sou zak sila a, paske sa ki pase a, Sa fè rir antouka, sa fè rir. 4 moun pral odisyone, 3 chape poul yo, kòman yo fè chape poul yo, eske gon lajan ki te bay, eske gon dil ki fèt pou kapab pèmèt moun sa yo chape poul yo. Ayiti tout bagay posib, tout bagay posib. Tande byen wi, yo pral odisyone 4 moun, gen youn ki deja nan sal odisyon, lòt 3 yo chape poul yo. Rete avèk nou sou chanèl enfòmasyon an nap tounen toutalè pou kapab vini avèk lòt dosye pou ou antouka mèsi la famiy kòm toujou un maksimòm de kòmantè un maksimòm de partaj mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou di ke vou apresye le travay pi aprè kèskonn di a la pwochèn.